Fè midi la, ti grimas sa ak anba, m gade, m gade e levanjil m eseye pou en ti grimas ki panse l ka bon pwoblèm nan zòn nan. M al voye w nan mounda l la mwen, nan mounda l. M tèlman fin fò kounya, m pa bezwen anpil bagay pou m voye w ale. Ok. Pa gen problem pyès. Al poze m la pou m chan pa gen m konnen w ap ban m nouvèl. Pase e san batize ou ye. Ou pa ou pa ou pa ou pa moun ki pral nan kaka. Yeah. Zanmim ou wè sak pase la. Pa gen timoun nan levanjil. Kit se granmoun kit se timoun depi ou fè volonte Bondye dyab pa ka ranse avèw wè malfektè a soti poul voye zonbi al fè mal ak ti gason an men nan pisan non de Jezi kri. Li voyel tounen nan bouda malfektè ankò. E m espere ou te renmen video a. Si ou renmen l fè nou santi sa nan kòmantè a. Si ou poko abòne fè sa souple, like, pataje l, pataje l nan gwoup whatsapp, gwoup facebook pou plis moun ka wè l. Pou nou ka rive pi lwen ak videyo a mezanmi tanpri pataje pataje ou gade videyo a nou renmen w anpil mèsi pou jès la nou kwè ke wap rete aktif sou chanèl Fredson Prod la pou ou toujou jwenn tout sa nap lage yo wap toujou aktif e wap voye lòt zanmi w vin gade avèw tou. Bel egzanp tanpri fè sa pou nou mèsi mèsi bokou ke bondye beni nou.